Bonjou bonswa la famiy kòman nou ye byenvini tout moun se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou nan emisyon pa nou an ki pa lòt ke Mon Editorial avèk Yanick nou la pou nou enfòme w nou la pou n kenbe w enfòme de tout ti detay kap domine aktyalite an jodi an se vandredi 28 avril 2023 deja nap pwofite swete w yon trè bon wikenn veye kote wap met pye w prekosyon pa kapon Si w fèk tonbe sou chanèl lan pa ezite abòne aktive ti klòch notifikasyon la w sou tak 509 tout ayisyen konekte yon chanèl denfòmasyon kap travay darachpye pou kenbe w konekte Nou pral kòmanse enfòmasyon yo nou tèlman pote enfòmasyon pou w jodi an la bourik la chaje djakout nou chaje koule kba Nan kad operasyon Bwa Kale a, mouvman Bwa Kale k ap fèt la la, fòk mwen di nou gon Jamayiken ki tonbe, Jamayiken an bwè dlo bouch li, ebyen popilasyon an detèmine pli ke jamè pou yo stope tout machann dezagreman, tout zèfèyis k ap twouble lòd piblik. Ebyen sou rezo a la, genyen gwo pale anpil k ap fèt. Gen diferan gwoup moun, lansè dalèt, gen jounalis, gen youtubè, gen blogè, ebyen yo menm Yo kòmanse a voye tè nan operasyon Bwa Kale k ap fèt la. Poukisa? Paske gen yon pakèt gwoup nèg ki kagoule, ki mare figi yo, ki vin akapare yo operasyon, ki akapare yo mouvman an, ebyen otomatikman yo gentan ap di w sa k ap fèt la a se bagay pèsonèl moun ap regle ak moun, se bagay entèl te gen yon pwoblèm a entèl, li tou pwofite pandan operasyon bwa kale a la pou l mennen moun lakay lòt lan epi sa w tande a, a a voye. Men kisa bagay lan ye tout bon. An Ayiti fòk mwen di nou, anyen pa enposib, ok, anyen pa enposib e dayè lè w wè se pèp ki pran inisyativ mouvman li, lè w wè se moun nan popilasyon ki detèmine kisa y ap fè, pa gen moun ki ka rete yo. Pa gen moun ki ka rete yo. Lendi 23 avril mouvman Bwa Kale tanmen jenn gason bandi kòmanse tonbe. Ebyen, yè jedi an, genyen o total de 160 bandi konsa ki te gentan tonbe, ki te gentan bwè dlo bouch yo, ki te gentan pa la ankò. Donk, mouvman Bwa Kale an la, li sou wout pou li kontinye, li sou wout pou li kontinye avanse, pou trake bandi, deniche bandi, madan bandi, pwòch bandi, toutè bandi, depi w gen relasyon avèk nèg sa yo k ap simaye latwoublay, machann dezagreman sa yo, ou gen tan ka gen yon ide si popilasyon an kwaze avè w, si moun sa yo nan gwoup de rezistans lan kwaze avè w, ki sa k ka rive, kòman w ka fini. Ebyen fòk mwen di nou sou rezo a la gen yon pakèt pale anpil, gen yon pakèt pawòl k ap di sou operasyon, sou mouvman Bwa Kale a. Gen jounalis, gen lansè dalèt, gen youtubè, gen blogè, chak moun konprann sa k ap fèt la la nan fason pa yo. E sitou, gen yon gwoup moun la nan moman an la, gen de seri de jenn gason ki vin nan mouvman an, Kyaf ki fè pati de mouvman an, ki bare figi yo, ki mare figi yo, ki kagoule, ebyen gen moun ki estime li pa bon. Moun sa yo ki vin patisipe nan mouvman an, ki akapare yo mouvman an la, yo ka lakoz ke mouvman an chanje direksyon. Kòm kwa, e si nèg la te nan yon pwoblèm avè w, kòm se yon foul moun, kòm se e bandi y ap chèche, sa ka rive ke nèg la mennen lakay ou, eksetera, epi konsa, gen moun ki a viktim, eksetera. Eske moun kap fè operasyon ki nan mouvman bwa kale a yo sipoze kagoule yo sipoze bare figi yo mwen menm kwè ke non paske si se yon operasyon pèp kap fèt e mouvman pèf pèp kap fèt donk pa gen kesyon pou nan pè bandi paske ou gentan deklare bandi an lagè otomatikman ou te kanpe ou te pran manchèt ou te pran gazolin ou alimèt ou wòch ou pou ou di non avèk kesyon gang non avèk kesyon bandi Non arèt kesyon nèg kap vin mete w deyò lakay ou pa gen moun ki ka pa gen moun ou pa gen anyen pou pè ankò pa gen moun ki ka vin kanpe anfas ou ankò ok ou gentan nan lagè ou gentan ap batay ou gentan nan konba batay batay nèt konba konba nèt an konba ret an konba donk se sa l sipoze ye donk se sak fè li ekstrèmeman enpòtan pou w veye pou w veyatif pou w vijilan. moun ki vin kote w, moun ki nan batay la avè w k ap bare figi, k ap mare figi yo, fòk ou detèmine kiyès yo ye veritableman, kiyès ki bare figi l lan, kiyès ki anba kagoul lan pou w ka gen plis konfyans pou w kontinye avèk operasyon, avèk mouvman ki inisye a. Kesyon pou w poze tèt ou, E m vle nou klè sou sa. Nou wè mouvman Bwa Kale k ap fèt la, se yon fenomèn sosyal nou ka atribiye a dè zak de vanjans. Ak de vanjans pou ki sa? Premyèman, nou nan yon sitiyasyon kote ke nèg ak zam anpeche n viv andedan peyi a. Nèg ak zam ap twomatize n, ap teworize n, ap pete fyèl nou, ap vyole pitit nou, ap fè kadejak sou nou, ap kidnape nou, ap asasine nou. Y ap fè tout sa yo konnen de malveyan sou nou. Nou pa gen Leta k ap replike pou nou, nou pa gen Leta k ap riposte, nou pa gen Leta k ap defann nou, nou gen yon Leta fayi, yon Leta ki inegzistan. Nou gen yon pouvwa Leta la, nou gen Ariel Henry avèk akolit li yo ki nan tèt peyi an, ki andedan pouvwa la, ki sèlman kontante yo fè lajan, jere pouvwa yo epi yo ap gade pèp lan k ap mouri. Jou lendi maten 23 avril la, lè popilasyon an te finalman deside pou kanpe anfas bandi pou bay bandi bwa kale, pou vanje sa bandi konn fè yo, zak kriminèl bandi te konn fè yo, jan w wè lè yo pran yon sivil inosan, lè yo kidnape yon malere, malerèz, yo konn rache, yo konn koupe, yo konn ap fè moun yo abi, ebyen popilasyon, moun Kanapevè, ki te wè se bon moman pou yo pase vitès siperyè a, pou yo monte volim nan, yo te pwofite. E de la etan, mouvman Bwa Kale a, li pral entansifye. De la etan, moun kòmanse ap achte plis manchèt, ap kòmanse file manchèt yo, kòmanse achte gazolin eksetera, yo dou yo pral chèche bandi, yo pral trake bandi. Ki konpòteman ou wè gouvènman Ariel Henry an genyen? Li fè silans. Li pa di anyen. Poukisa? Paske sa k ap fèt atè a la a, li nan avantaj Ariel Henry. Li nan avantaj Ariel Henry pou ki rezon? Menm jan nou wè Ariel Henry Li sanse, li te fè silans lè w wè bandi ap touye nou, bandi ap toupizi nou, bandi ap fè kadejak sou nou, ap kidnape nou, ap apwovi nou. Ariel pa t janm di anyen paske triloji sa a ki genyen ant gang, politisyen avèk nèg nan sektè prive, mesye dam nan sektè prive yo, yo aranje pouvwa leta, yo aranje Ariel paske se menm yo menm ki kenbe Ariel sou pouvwa a. Jounen jodi a, kòm popilasyon an, kòm nou menm ki fè pati de popilasyon an, nou gen ralbòl de aktivite gang yo, nou gen ralbòl de sa bandi ap fè nou. Nou deside, moun yo deside pou yo mache sou fyèl bandi, pou yo mache pran bandi, ebyen, moun sa yo Ariel te konn ap dil avè yo a, Prefere pou Ariel se popilasyon an ki pote boure, ki elimine yo, ke se li menm ki oblije al elimine yo. Nèg sa yo ki andedan pouvwa leta yo reflechi, yo kalkile sa k ap fèt la byen. Yo kalkile sa k ap fèt la byen. Paske tout sa w wè k ap fèt la la, si l pa t nan enterè Ariel Henry, ou t ap wè Ariel Henry kouri, l sot, li pran ti nòt, li twite, eksetera. Paske Ozetazini, o Kanada, an Frans, nan nenpòt peyi li ye a la, On chen mouri, Ariel twite. On kabrit blese, Ariel twite. On bèf gen pwoblèm, Ariel twite. Nenpòt sa l te ye a, Ariel kouri twite pou l pote solidarite. Konbyen fwa yo kidnape pitit nou, yo touye mari nou, yo vyole pitit nou, yo apovri nou, moun ki pa gen anyen pou wè avèk gang, avèk bandi, y ap sot nan penitans yo, y ap sot travay, bandi touye yo, etc. Ariel janm di anyen? Ariel pa janm di anyen pou popilasyon an. E nou ta, je Ariel tap vreman chèch si ou ta tande Ariel kouri pou l pral di gouvènman twite, oo bandi ap tonbe etc ayisyen ap touye ayisyen. Wi ayisyen ap touye ayisyen paske nou pa gen leta. Wi ayisyen ap touye ayisyen paske otorite ki la yo pa janm asume responsabilite yo. Se sa yo k di w lan wi, lè w pa gen manman w tete grann ou. Kòm nou pa gen otorite pou asime responsabilite yo, nou pa gen otorite ki pou pasifye peyi an, ki pou fè demantèlman, nou pa gen otorite ki pou retire zam nan men bandi, ki pou anpeche bandi touye popilasyon an, ebyen ki sa k rive la a? Ki sa k rive? Popilasyon an fè jistis ekspeditiv li. Popilasyon an kounye a se yo menm kap chèche jistisi, se yo menm kap chèche regle koze yo avèk bandi yo, se yo menm kap vanje tout tray, tout manti, tout kalamite ke nèg ak zam fè yo pase. Wi nap admèt ke nou nan yon sitiyasyon ekstrèmeman konplèks. Nou nan yon sitiyasyon kote ke Ayisyen ap touye Ayisyen parèy yo. Men kiyès yo ye? Kiyès yo ye? Haa! Se la pou poze kesyon e se la ou pral jwenn repons lan. Kiyès yo ye? La a nou fas, nou sonbre nan yon gè sivil. La a nou sonbre nan yon sitiyasyon de jenosid. Gen moun ki di w lè w pale de jenosid se pou entènasyonal lan ka vini, se pou blan ka vini, paske bagay la depase nou, eksetera. Men, ekout, se Ayisyen a Ayisyen k ap batay wi. Paske leta pat janm asime responsabilite. Ariel kote Ariel chita la li pral gen 2 zan nan tèt peyi a. Kisa depi lè Ariel te monte an te janm fè poul te stope izo, poul te stope ti lapli ki fè koalisyon avèk yon pakèt lòt gang, poul te stope je nèf je pèp. Kisal te janm fè? Li pat janm fè yon merd. Li pat janm fè anyen. Okontrè lè yap fè aktivite kanaval yo kisa w tande? Ou tande gwo lajan debloke pou al bay bandi. Ou tande gwo lajan dekese pou al bay gang. Se sa nou toujou tande. Se sa nou souvan tande. Jounen jodi an menm sektè prive sa k ap di konsa, oo, e fè, mezanmi nou bezwen lapè andedan peyi an, bagay yo grav, sitiyasyon difisil, fòk nou rejwenn Ariel Henry pou nou rive fè eleksyon andedan peyi an. Men se menm yo menm wi, se menm non de seri de nèg enfliyan andedan sektè prive a. ki sou lis Etazini, ki sou lis Kanada, ki sou lis Repiblik Dominikèn, paske y ap finanse gang, y ap finanse bandi. Donk la ou pral konprann triloji sa ki gen andedan la Repiblik, ou pral konprann relasyon kòkòt figawo, relasyon amourez sa ki gen ant bandi, ant politisyen avèk nèg nan sektè prive, avèk fanm nan sektè prive, krèy sa ki genyen sou do pèp lan, to ou ta fòk yo stope l. E jounen jodi a la ou wè se popilasyon an ki deside, se moun nan popilasyon ki deside leve kanpe, men ekout, pandan moun nan mitan popilasyon ap deside leve kanpe kont bandi, avan nou rive sou Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, nèg sa yo se gwo bandi yo ye, se kriminèl yo ye, se nan la, se yo k nan lari a k ap kidnape nou, se yo k nan lari a k ap toupizi nou, k ap touye nou, men se pa sèl yo non k genyen. Se pa sèl yo k genyen. M p ap fè yon apèl a la vyolans. M pa fè yon apèl o zam oubyen m pa konnen manchèt, gazolin, alimèt non. M pa vin mete gaz sou dife a non. Men fòk mwen di nou bagay la jan l ye a. Paske lè y ap pran sanksyon kont moun k ap finanse gang, k ap finanse bandi, yo pa di Izo ap finanse Izo ankò non. Yo pa di Ti Lapli ap finanse Ti Lapli ankò non. Yo pa di Lanmò 100 jou Vitelòm ap finanse Vitelòm ankò non. Yo di nèg sa yo gen bòs. Yo di nèg sa yo gen patwon. Yo di nèg sa yo gen bwa dèyè bannann yo. Kote bwa dèyè bannann yo yo? Kote patwon yo? Jounen jodi an li ekstrèmeman enpòtan pou nou poze pwoblèm nan nan rasin li. E nou rakonte m ale. Jiska mentenan, batay k ap fèt la a, popilasyon, moun sa yo nou wè ki nan lari a la a, k ap pote boure, mouvman Bwa Kale, k ap bay bandi Bwa Kale a, se fèy yo k ap koupe? Se fèy yo kap koupe. Branch yo se izo, ti lapli, vitelòm lan, mòsonjou. Se senyè de gè yo, se chèf de band yo. Nou ka konsidere yo kòm branch. Sòlda sa yo nou ka konsidere yo kòm fèy. E pye bwa a? E pye bwa a, e rasin yo, kote yo? Kote yo? Sa li ekstrèmeman enpòtan. Paske ke banm di w, Ayiti nou pa fè zam, Ayiti nou pa fè bal. Tout tan gon Jean Rebel Dorcé nan CNDDR k ap di w gon 10, 11, 12, nou prèske pa konn konbyen fanmi ankò k ap vann bal, k ap vann minisyon. Nèg nan Leta ap vann bal, ap vann minisyon. Nèg nan sektè prive ap vann bal, ap vann minisyon. Kote yo? Kote yo? Nan moman an la n ap fè yon mouvman Bwa Kale, ou ta kwaze avèk Jean Rebel Dorcé nan sou wout ou, fòk ou ta poze l de kesyon, kote fanmi sa yo? Kiyès yo ye? Al mennen nou lakay fanmi sa yo. Se pa pou n al touye yo non. M pral vin se pa pou n al touye yo al poze yo kesyon fòk lajistis ka tande yo e fòk nou ka kòmanse voye dè egzanp li klè se pa tout moun nou jwenn sou wout nou nan moman an la nan operasyon mouvman bwa kale pou n touye l nou pa jwenn moun nan a pyès nou annik pran l nou touye l se bandi dèfwa fòk nou bay moun yo tan pou yo pale poze moun yo ti kesyon paske m vin sou dosye sa paske li enpòtan. Map gade yon jenn gason videyo yo jwenn jous e nan sidès peyi an nan jakmèl epi pwòch li fanmi l lage enfòmasyon lage nimewo telefòn foto jenn gason an paske yo di se yon moun tèt li pa dwat li gen 2 mwa depi l kite kay li yap chèche l e la lateri kibò la lateri jakmèl Men jenn gason an ki kouche, yo met on kawotchou sou tèt li, y ap poze l kesyon, kote zam li genyen an? Ti nèg lan delala, menm sa l ap di an l pa konnen, l pa konnen, l pa konnen, moun yo di w pral konnen, pou wè ti nèg la k ap tranble tankou on fèy bwa. E fanmi l fè konnen se moun tèt li varye, se on moun ki malad nan tèt li ye, se on moun ki gen on defisyans. Emosyonèl se moun ki malad li ye, yo ap mande nenpòt moun ki jwenn li si yo pa ta gentan tiye l pou yo rantre an kontak avèk yo eksetera, paske yo ka pwouve ke ti nèg la li pa nan gang, li pa bandi eksetera. Donk anpil fwa fòk nou vrèman prudan, fòk nou vrèman prudan sa ekstrèmeman enpòtan. E se jan ti papi a te di l lan, nan moman an la, se pa se pa moman pou tande yon jenn gason ap kite zòn li, li pral ka mennaj li. Nan moman sa peyi an ye la, se pa moman pou n ap damou. Se pa moman pou nou pral kay ti fanm, se pa moman pou nou pral vizite menaj. M pa kwè nou k pi damou ke tout moun. M pa kwè nou k pi renmen ke tout moun. Si e bay nan gato, ba l yon ti dlo glase, fè yon ti glas pase sou bagay lan, ok? L ap rèd, l ap cho, l ap frèt epi apresa tout bagay fini. Paske moman an la, nou gwo peyi ki pyeje. Nou gwo peyi ki ekstrèmeman difisil. Nou gwo peyi kote ke tout moun son potansyèl bandi, tout moun son potansyèl kriminèl, tout moun mefye de tout moun, tout moun pè moun, tout moun pa konn moun, eksetera. Donk m pa bezwen di w, m pa bezwen di w si w pral nan yon zòn enkoni, yon moun, yon zòn kote ke moun pa konn ou, yon zòn kote ke ou pa konn okenn moun ladan l, kisa k ka rive w. Donk nou oblije prudan, nou oblije vijilan nan sans sa. Pou mwen tounen sou dosye Izo, Ti Lapli, Pye Bwa, Branch Bwa, Rasin etc. Mouvman Operasyon Bwa Kale an se petèt okazyon ke popilasyon an ta genyen pou poze gran bòs yo kesyon, pou poze otorite yo kesyon. Paske la sa k ap fèt la petèt ke nèg yo mete nan tèt yo, nèg ki nan Leta yo mete nan tèt yo, e e se sèlman branch bwa yo, se sèlman sòlda bandi yo, e sòlda Izo, Ti Lapli, Vitelòm, Ti Makak, Lanmò San Jou ke bagay la ka rive sou yo. Men non! Men non! Si se lapolis petèt nèg sa yo a yon sèten moman yo te pran responsabilite yo di y ap mennen operasyon nan baz nèg yo pou stope yo, sa te ka rive ke popilasyon an pa janm gen je sou yo ki andedan Leta a, andedan sektè prive an k ap fè alyansak gang pou touye popilasyon an. Men! Jou! Jou nèg nan sektè prive, fanm nan sektè prive, politisyen sa yo, nèg sa yo k ap kraze, k ap vòlè Leta, k ap finanse gang, jou yo kite se popilasyon an ki al poze yo kesyon, k al mande yo kont anverite nou wè mouvman Bwa Kale a, m pa konnen ki, si se yon mouvman XXL li pral ye, m pa konnen ki lajè, ki dimansyon, ki anplè bagay sa a pral pran, men lè sa a bagay la ap mal pase pou tout nèg sa yo. Lap mal pase pou yo tout, paske jounen jodi an la, si ka genyen de se si Izo ka chita andedan vilaj, poul voye sòlda nan lari, poul voye gang nan lari al kidnape moun, al touye moun, al asasinen moun, se paske otorite nou genyen ki pase andedan tèt leta, son pakèt kriminèl, son pakèt gang yo ye. Si Vitelòm ka rete nan fyèf li pou lap voye sòlda nan lari al kidnape moun, Je nèf, je pèp, tout koalisyon gang ki gen yo dedan peyi a, yo ka gen yo ka gen yon bòs, yon patwon, yon lyetnan, yon soulyetnan k ap voye lòt sòlda nan lari, se paske nou gen yon leta ki yerachize an gang, an kriminèl, yon leta gangster l ye. E krim k ap fè yo, lè nou asimile krim yo avèk krim deta, vyolans leta ap fè, Paske si le si se leta ki genyen monopol lejitim vyolans la, leta chwazi abandone monopol la o pwofi dè gang zame, jounen jodi an fòk nou cheche konplisite ki genyen ant gang ame yo ak leta. Paske si bagay la pat bon pou Ariel, li pat bon pou Elbe, li pat bon pou nèg sa yo ki gen ki ki nan pouvwa a, nèg sa yo ki te nan opozisyon ki vin rantre ap souse manmèl jounen jodi an, si l pat bon pou yo, Yo t ap mete pantalon yo nan tay yo. Yo pa t ap pote kanson yo pou bèl twèl. Yo t ap konnen prensipal, yo t ap konnen premye obligasyon Leta genyen, se mete sekirite andedan yon peyi. Yo t ap monte, yo t ap vin fè sa konstitisyon an òdone pou yo fè an, ba nou sekirite. Kòm nèg sa yo depi lè yo tap batay pou yo pran pouvwa a, depi lè yo te alye yo avèk gang, yo te gentan gen objektif yo klèman defini, se jere pouvwa a, fè dezan, fè twazan, fè katran, fè eleksyon malatchong, repran pouvwa, byen pase. Nou te gentan konnen yo tap livre peyi a bay gang. Nou te gentan konnen yo tap livre peyi a bay bandi. Nou te gentan konnen bandi yo ta pral enstore règn yo, e se sa k fè jounen jodi an, wi se vre, li difisil pou n gade, li difisil pou nou vizyonnen, n ap gade tout jounen de seri de ti videyo k ap vin jwenn nou, Ayisyen k ap met manchèt sou Ayisyen, Ayisyen k ap met kawotchou, k ap vide gazolin, k ap pase alimèt, k ap bay kout wòch, k ap lapide. Li difisil pou n gade. Mwen m pa ka gade yo, m pa fouti gade videyo sa yo, paske se tris, se inhumain, se degradan, yo redui peyi a a leta de rien, plis ke jamè. Men, si Ariel, se sa m di, si otorite yo te fè sa yo te gen pou yo fè, se pa pèp lan k t ap bay tèt li jistis, se pa tèt pèp lan ki ta pral vanje sa bandi ap fè yo. E m toujou di l, m toujou di l fas avèk sa n ap sibi chak jou, m p ap janm ka gen kouraj pou m di popilasyon an, ranmase pakèt nou bay vag. Paske si nou bay vag jodi an, demen se nou menm k ap tonbe pa santèn. Si nou bay vag jodi an, demen se nou menm yo ap rantre lakay yo, lakay nou, yo ap rantre nan fanmi nou, y ap touye nou pa dizèn, pa ventèn. Paske otomatikman nou wè popilasyon an deside bay vag sou mouvman Bwa Kale a, bandi yo pral fè reprezay. Nou panse nèg yo pral annik kwaze bra yo bay vag yo pèdi tout sòlda sa yo, yo pèdi tout zam sa yo etc. Nou panse yo pral bay vag? Evre! Donk si popilasyon an Pa mete grenn nan dèyè yo. Si moun yo pa ame yo de kouraj. Wi se vre nan kèk zòn gen mouvman k ap fèt nan tèt mouvman an se moun lapolis ap chèche ki a popilasyon an. Se moun ki gen zam ilegal ki a popilasyon an. Men kisa moun yo ka fè nan moman an la? Kisa Ariel voye moun yo fè? Fè sa k di an. Chita tann izo vin rantre vin pote boure touye yo. Ou voye moun kafou fèy yo bay vag, tann ti lapli tann nèg gran ravin yo vin pote boure pou yo touye. Kounya nou preske pa ka di moun yo anyen. Nou preske pa ka di moun yo men kisa pou fè, fè adwat, fè agoch, pa fè la, pa fè la. Lesansyèl mizangad yo yo fèt. Lesansyèl sa w dwe konnen an konnen l epi ou menm kounya wa deside sak pi bon pou ou an, sak pa bon pou ou an. Ok, paske se sa nou ka di, se sa nou ka pote pou ou kòm matyè, se sa nou ka pote pou ou kòm konsèy. Jan m te anonse l nan kòmansman videyo a, ebyen, nan kad operasyon Bwa Kale a, gen de seri de nèg ki panse yo ka pran woulib pou yo kite e depatman Lwès lan, pou yo kite Pòtoprens, pou yo di yo pral refijye yo nan lòt zòn, yo pral kache nan lòt zòn pou al fè egzaksyon. Ebyen, Komisè Muscadin nou konnen deja li menm, E pandan moun pandan moun imigrasyon yo ap eseye pase sou komisè lan, ap fè komisè Muscadin e fè jwèt tolalito ebyen li menm li toujou rete konekte avèk tout enfòmatè l genyen pou l trake bandi, pou l chèche bandi, pou l stope bandi. Efektivman vre maten an depi maten depi l te 5 è di maten nou te poste bò lari a nou te gen alèt sou 2 nèg k ap sòti Pòtoprens men nou te gen enfòmasyon ke nèg yo pran pa p pa la. Sa nèg yo fè kòmantè deja, yo desann machin nan kèlke pa, nèg yo pase ka yon kòlèg yo, nèg yo pran yon motosiklèt, nèg yo antre. N ap tcheke machin, konnen nèg yo ban m kou sa deja. Pafwa w ap veye pap padap la, yo pase sou moto. Sèt fwasi, fò m di w byen, men moun apye ke n tcheke. E n tcheke machin, tcheke machin, tcheke machin, men piske nou te gen kou de rad sou nèg yo, nou fini pa entèsepte nèg yo. Youn ladan yo se yon Jamayiken. Jamayiken sa a se misye ki fè mentnans zam pou nèg yo anndan Garavin. E gen youn ladan yo ki se Richa. Richa li menm li se yon Ayisyen. Li abite Lakolin Daken. Lakolin Daken, ki sa misye fè kòm aktivite, se misye plase pou al achte bòz pou nèg yo. Al achte bòz, e pafwa tou, nèg yo konn gen pistolè, nèg yo bay pistolè a pou bòz tou. Nou te gen enfòmasyon sou nèg yo, nou fini pa entèsepte nèg yo. De jèn gason sa yo kòman yo rele? E youn rado yo rele Amaral. Amaral la se de Jamayiken an. Se misye ki fè mentnans zam pou nèg yo. Se misye depi ou fèk entegre nan gang nan se misye ki fè ki ba w trening, ki montre w kèman kòman pou w kenbe zam. Wi efektivman wi. E di kote de Senmichèl gen yon nèg ki rele Loupewou. E Loupewou sa a misye travay nan yon bis ki fè transpò kay men Pòtoprens. Misye se antèn nèg gang yo. Misye gen yon frè l ki rele Mòtèt. Mòtèt la te yon ansyen travayè machin. E aktyèman la misye anndan vilaj, misye ap opere, m gen antèn sou misye, m gen foto misye. E majorite kidnapin ki fèt nan machin okay yo se misye k fè yo. Se Loupeau ki bay antèn paske misye se chofè adwat yon kamyon l ye. M pa bezwen site non kamyon an paske kamyon, pwopriyetè kamyon an pa ni koupab ni reskonsab. E nou fini pa entèsepte Loupeau maten an. Aktyèman la li nan men nou, telefòn li nan men nou. E nou poko gen tan men aswè a ozanviyon de 2, 3 è di maten n ap tcheke telefòn li pou n jwenn tout bagay nèt ki sou telefòn misye. A ce qui a trait avèk tout sa k pase a, bon kanmenm se vrèman regretab. Sof ke polisye Didi, nou pa t ba l lòd pou ke li te al fè apantaj. Li pa t gen lòd nan men l. An de fwa, li te pale sa avèk mwen, li di msye negatif, dwayen an pa siyen, m p ap siyen. Li te vin kote mwen yon lòt fwa, li di msye negatif, fòk dwayen an siyen. Dwayen an pa dakò antre nan konpwomi avèk li, m pa dakò antre nan konpwomi avèk li. Finalman, m tande msye moute anlè al fè apantaj. Bon, e bon. Bay koz diskisyon pa al anpil, misye tire yon avoka kote ke li bal 6 bal, popilasyon an mekontan, yo fache, yo reyaji sou li. Donk sof ke m di popilasyon an, nèg kap vòlè tè yo a yo, fòk yo trè veyatif avèk yo. Paske jodi a dyaspora a bouke. Ekip moun nan sosyete a la bouke. Kòman w konprann yon nèg fè 10 zan ap travay nan yon fredi pou yon kawo tè? Bro kite la tè avèk letan lò vin ti granmoun pou fon bèl kay sou li bro fon biznis ladann lò vini wè se vagabon vini pranl donk bagay vòlè tè sa se popilasyon an avèk lajistis ki pou met fen ladann kanta mwen menm kanta dwayen an nou pap bay òd a vakabon sa yo pou yal fè oken aprantaj ilegal yo ka toujou moute pou kò yo se yal moute pou kò yo yal fèl pou kò yo sa yo pran se pa yo E depi yè swa yo te rele mwen, yo te di m ki bò zam nan ye, m pa t gen tan, e m te pè ale tou, fò m di w ye. Dezè di maten yo pa ka rele m pou di m ki bò zam nan ye, pou w panse m pral pote boure. Efektivman vre maten an m te debake, m te jwenn zam nan, m te pran zam nan, m remèt zam sa a lapolis. Pou misye m si ta gen pè? Non, men dezè di maten yo pa ka rele m pou w di m ki bò w lage zam polisye a. Ou pa panse se pa yon pyèj? Pou w panse m pral pote boure. Sa k di m se pa yon pyèj? Bagay tèt chaje nèt. Fò w pa bliye nan telefòn nèg yo, nan telefòn an jeneral gen yon bagay pou w konprann. Gen tout sa yon moun voye ba ou sou whatsapp, si w klike sou foto a, w ap wè l make foto whatsapp. Si se sou facebook li ye, w ap wè l make foto facebook. Si se instagram, w ap wè l make instagram. Si se foto screenshot, l ap make screenshot. Si se foto m te kapab di w ki voye pa bluetooth, l ap make bluetooth. Si se foto ki fèt sou kamera, w ap wè l make. Foto kamera e se se tout foto ki jwenn sou telefòn misye e foto kamera foto l fè ap zam lapolis video l fè ap zam lapolis e TT genyen yo e ou genyen yo tou map voye ba ou talè ok e gen de imaj ke m jwenn kote ke misye ap kraze tèt yon moun avèk yon mas se pa foto facebook li ye se foto l fè. E lèm moutre misye bagay sa li lanmò li t sezi pantan paske premye kote male male nan galeri a lèm al nan galeri a m jwenn tout foto misye a yo male nan kou male nan kòbèy la lèm al nan kòbèy la m jwenn tout foto ke misye efase yo. La wap pale de jamayiken an? Map pale de jamayiken an non non non non m pap pale de jamayiken an map pale de kounya la de Richard Ok se fouco richard ki gen bagay sa yo Jamaïcain an li menm se bagay a tèt chaje nèt kote ke misye ap pale Dominican avèk nèg li yo ou konprann ap negosye zam bagay tèt chaje donk nèg sa yo e gras a Dieu an Dieu yo absan jodi a nap kontinye batay nap kontinye frape nou pa pè nou pa krent nap kontinye batay pou diaspora yo komèsan yo antreprenè yo ka vin nan peyi yo kapab vin envesti. Ekoli yo, ekoliyè yo, pwofesè yo, avoka yo pou yo lib lè y ap mache Miragwàn de twa zè di maten. M ap kanpe goumen a nèg yo, nou pa nou p ap kanpe, nou p ap pè, nou p ap fè bak. Dayè m kapab di jodi a la e ke KDAP an reta. Desizyon l pran la a, fò l te pran l deja. E si l te pran l deja m garanti w gen yon pakèt moun nan peyi a ki pa t ap gen tan mouri. Donk ou bat bravo pou travay yo fè. A felisitasyon. Tout peyi a nèt dwe pran yon desizyon parèy. Jodi a fòk moun ka viv nan peyi a. Miragwàn menm jan ou ka mache a inè di maten, deyè di maten, Yo t ak fè laka nan rivyè Pòtoprens yon nèg pa ka soti a dezò a di maten. Donk mwen menm batay Miragwàn nan prèske fini fini pou mwen depi Bèlderèt. Ou wè se sou wout la m kanpe m atire ti grenn. Pa gen okenn kote nan Miragwàn non nèg kapab di m ou se bandi pou w kanpe pou m pa rive sou ou. Pa gen oken kote nan li nèg la se bandi, li gen zam, popilasyon ap enfòme m, m ap rive, m ap fè sa m gen pou m fè a. M tou prè. Donk e game pam nan fini depi bèl de depi 3 ans de sa jodi a la apèl dè fwa wè se aken mache ak yon ti grenn konprann kilè sa m dal chèche non men pa peye sou jiridiksyon m paske depi kwizin nan pran dife gwo kay la pa lwen pran dife kòman w konprann pou la aken ta gen yon gang k ap fonksyone la ti gwav ta gen yon gang k ap fonksyone t ap fini pa rive la afè yè m te debake nan komisarya aken an m te al tcheke frè E misye se frè ti makak. Responsab la polis la pat dakò ban mwen, m dakò avèk li, se pa fòt pal, ou konnen li pa gen ase pouvwa pou l te ban mwen. Men sof ke sa byen regrèt mwen ke nèg sa nou rantre nou rantre nan prizon avèk misye. Nou kriminèl nou twò, jodi a la frè l mouri kap moute Pòtoprens ki pral ranplase l, jodi a la si nou arete li, li ap soti di kote de m bliye zòn sa nan Jeremi. Li te kite depi 8 è di swa. Nou fini pa yo fini pa arete misye, aktyèlman la misye nan prizon Okay. Donk mwen menm tout kote map chache yo. Depi wèm nan lari a, ou konn se a la chasse kem ye. Donk nap kanpe goumen pou dyaspora yo kap tounen vin envesti nan peyi yo, nap kanpe goumen pou komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo kapab kontinye fè biznis yo, ekolye yo, ekolè, ekolyè yo, ti machann ki bò lari a yo, lè yo chita bò lari a yap konte yon mil goud, yap konte yon desan dola pou pesonn nèg pa pase avzam ou pou di bonm sa pa gen bagay sa nan Miragwàn. Sot tande la a, ebyen Jamayiken sa a komisè Muscadin ap pale a e komisè lan toujou byen enfòme, nan baz Ti Lavi a nan Gran Ravin se sa k pa manke. De seri de nèg ki soti Jamayik vin ann Ayiti vin fè trafik dwòg, vin vann pòz, vin vann zam e malerezman l al kwaze bab pou bab avèk komisè Muscadin epi komisè a mete bòy nan pwa l. Paske nou konnen deja depi w pase nan Nip depi se Miragwàn ou rantre w p ap sòti. Ou pap sòti. Si w deside depoze zam e bout fè san papye k nan men w lan, si w deside depoze zam ou, ok, pa gen pwoblèm. Y ap arete w. Y ap arete w. Men otreman, w ap, w ap tire avèk lapolis, w ap ouvè bal sou lapolis eksetera, fò komisè a stope w. E li vin, bagay la vin pi fasil kounye a pou yon otorite ta stope yon bandi ke arete l. Kay la ta pap seke. Nèg la wa rete l jodi an la, li gon gran patwon nan palè nasyonal, li gon gwo bòs andedan leta, li gon gwo bòs nan sektè prive a ki toujou la, ki toujou la kap pase kout fil pou li, ki toujou la kap rele pou li pou mande liberasyon. Donk kisa w voye komisè a al fè? Kisa w voye otorite yo al fè? Epi se nan konsa w tande apre sa, gen òganizasyon dwa moun, gen sesi, gen sela k ap di w se egzekisyon somè, se sesi. Men yo pa janm vrèman rann yo kont ke nèg sa yo, yo fè peyi an mal. Lè w ap tande yon Jamayiken l kite peyi l li vin ann Ayiti paske Ayiti an se yon savann li ye, epi ki sa l vin fè, ki sa, ki djòb li bay tèt li fè, Se li menm kap manedj se li menm ki ap montre nèg tire se li menm ki ap prepare zam kap fè sesi kap fè sela li pa posib li pa posib epi kounya pou komisè a ta kwaze avèk nèg sa pou l ta tante pou l pou l ta nan tete lang avèk avèk vagabon sa yo avèk kowonpi sa yo jamè ogranjamè donk kounya nou menm kisa nou ka fè. Nou menm nan sitiyasyon sa, se sak fè l toujou enpòtan, ou gen bandi ki nan zòn ou, gen de seri de nèg ou pa konprann nan zòn ou an, otorite w konnen w ka fè konfyans lan, si se nan e nan jiridiksyon Miragwàn e nan depatman Nip ou konnen komisè Muscadin li ka twoke kòn li avèk vagabon sa yo, pataje enfòmasyon yo avèk li. Paske ki sa k gen la, gen enfòmasyon ki rive jwenn nou, genyen e yon komin Gen yon komin ki rele Anou nan moman an la, gen yon ti gwoup gang, yon ti gwoup vagabon ki deside vin enstale yo, vin pozisyone yo nan zòn nan, e nou aprann gen yon jenn gason hier au soir yo rache anba kout manchèt. Kounye a nèg sa yo panse ke Komisè Muscadin pral rete, pral gade yo konsa? Pral gade yo nan je, pral nan tetelenn avèk yo? Komisè Muscadin lè l debake, komisè a ap oblije mete tè nan pwa nèg sa yo. L ap oblije stope vagabon sa yo, paske se moun y ap fè kriye nan komin nan. Se pitit moun y ap touye, se pitit moun y ap fè kadejak sou yo, se moun y ap vòlè bagay yo, se byen moun yo ap vòlè. E kounye a, nou tou di w sa, pou lè w tande komisè a debake, Pou lè w tande komisè a desann l al mete bòy nan pwa nèg sa yo, pou pa vin tande okenn moun k ap di, oo, e, se, se abi, se enjistis eksetera, moun sa yo se bon moun, se inosan, yo pa gen anyen pou wè avèk bandi. Non! Y ap fè moun mal, yo gen figi bon moun, epoutan yo pa moun vre. Yo gen po moun, yo pa moun vre, se kriminèl yo ye, se bandi notwò yo ye. Fòk gen yon moun ki stope yo. Tout otorite pa oblije san koutcha menm jan avèk minis jistis, pa oblije san koutcha menm jan avèk DG lapolis, kounye a popilasyon yo deside yo pran lari, lapolis pa gen lòt chwa ke akonpanye yo, e kòm si nèg yo prèske pran merit lan pou yo pou yo di w se yo kap travay, se operasyon lapolis te monte kap pote rezilta etc. La se se popilasyon lapolis. Se batay, se travay, se demonstrasyon popilasyon lapolis ye. Se pa ni Elbe, se pa ni Ariel, se pa ni CSPN k ap frape. Mete sa nan tèt nou. Lòt dosye, Nan sa ki gen pou wè avèk kesyon politik an Ayiti, fòk mwen di w seryezman, pandan nou wè la tout moun fokis sou Bwa Kale, tout moun fokis sou bandi k ap tonbe, ebyen Ariel Henry avèk akolit li yo nan andedan pouvwa leta a, yo kontinye avèk pwojè pou yo mete kanpe yon konsèy elektoral pwovizwa pou òganize eleksyon. Yon lòt bò, pwojè referandòm, pwojè, dizon, pwojè chanje konstitisyon an, paske yo pa pale si y ap fè referandòm pou yo mande pèp lan si yo dakò ou non avèk yon chanjman de konstitisyon, men y ap travay pou yo chanje konstitisyon an. Donk li ekstrèmeman enpòtan pou w rete konekte avèk tout detay sa yo, tout enfòmasyon sa yo, paske pandan nou menm nou fokis sou lòt bagay, Objektif Ariel Henry a, Ariel sou wout pou l atenn li. Pwojè Ariel Henry a avèk akolit li yo, yo sou, yo sou wout pou yo atenn li. Donk se sa k fè nou menm nou la, pandan n ap veye anwo, n ap veye anba tou. Nou p ap kite nèg yo fè gòl sou nou, nou p ap kite nèg yo vini pou yo panse ke yo pral annik vini la koke yon CEP nan kou nou, oubyen koke yon konstitisyon nan kou nou san nou pa di anyen, san nou pa reyaji. Sa jamè ogranjamè. Jamè ogranjamè. Men, Sa k ap pase andedan peyi an la, kesyon ensekirite, kesyon bandi k ap tonbe, kesyon popilasyon k ap pran manchèt, k ap pran gazolin, alimèt pou boule bandi, pou chèche bandi an. E Venerab Lova Tousen, nou konnen li pa fè de prezantasyon deja, e nan kesyon premonisyon, eksetera. Li te anonse gen bagay ki gen pou vini, gen bagay ki gen pou fèt, gen moun ki pou tonbe, gen de seri de gwo dirijan ki gen pou tonbe, eksetera. E èske premonisyon sa yo, yo ap vini a la lètre? Èske premonisyon sa yo, yo ap fèt egzakteman jan li te prevwa yo a? Nou pa konnen. Men sa ki sèten se ke nan moman an la, popilasyon an nan lari, se mouvman bwa kale l ye, tout moun avèk manchèt yo, bon e pa tout moun, paske la m pa gen manchèt nan men mwen, anpil lòt ayisyen pa gen manchèt nan men yo, men gen anpil ayisyen nan lari an ki gen manchèt nan men yo, k ap trake bandi, k ap chèche bandi. M pral kite w avèk Lova Toussaint ki maten an l t ap patisipe nan yon emisyon avèk Wendell Theodore sou Metropole, ou pral genyen plis detay sou yon ansanm de premonizyon, sou yon ansanm de revelasyon ke l te fè nan sa ki gen pou wè avèk Ayiti, nan sa ki gen pou wè avèk bwa kale mouvman sa ke popilasyon an lanse kont bandi yo. de la rubrik Lova Toussaint e alò mesaj yo anpil mesaj ap tonbe la gen yon oditè ki di m pou m poze w yon kesyon pou li e li di kisa k esplike ke yo tiye yon moun Epi aprè sa yo ekspoze moun nan toutouni. Eske eske se yon manifestasyon demonyak ki fè sa? Tem wè si ma ok. Yo di pou mande Venerab lan eske se yon nouvo dyab ki gen men l sou peyi an paske l pa konprann ki afè asasen fin touye moun epi y ap mete l toutouni. E lè w itilize tèm dyab. Se o sans pejoratif yo itilize l. Paske lè w pale de, lè w pale de dyab, e paske ou wè s on espri k ap fè sa k mal. Espri fè ni byen ni mal. Pa gen, pa gen kesyon byen e mal. Se de konsèp imen. Se konsèp sou latè yo ye. Sonje sa k sou Ayiti. Plizyè mesye ki gen, plizyè, plizyè mesye ki gen zam nan men yo, gen de, gen de bòkò ki fè dè pak avèk dè zespri de la sòsèlri. Gen dè sòsye ki fè dè pak pou yo. Lè ou fè pak la, ou fè pak avèk espri sa yo. Pou rejenere espri sa yo, se avèk san. E pa pou sa rezon w ap wè nèg la li menm, li pa bezwen konnen w Wendel. Epi l kwaze avè w l tire w, pou ki sa? A lè l ba w bal la, sa k dèyè tèt li, se san w ki pou tonbe sou sòl la, pou espri sikib, enkib yo bwè. ok se ou nan rezon lè lè moun nan tiye moun nan dezabiye moun nan se kòmsi son son son espri son son son kò se se se lanvlòp se se se le le la pati dans la pati malkout li livre an olokos avèk antite demonyak sa yo ok e tout mesye yo nèt se de moun ki adombre e sa fè gen de mal nèg yo gen de krim nèg yo fin fè menm yo menm aprè sa yo regrèt ok men le mal e deja fè. Sepandan, les forces de la lumière sou Ayiti. E ou wè sa k ap pase a la mesye? Gade byen, atansyon. Se yon evèy nasyonal li ye. Se pa gouvènman ki fè sa. Se pa politisyen ki fè sa. Dayè, nan moman la, n ap di gen de politisyen! Pito yo rete nan tou yo. Nou menm tande, nou se apot de Mahatma Gandhi. N ap preche la non-vyolans. Men nou nan yon peryòd desepsyon! Gen de politisyen, mesye, sa mwa travay etwal la pou nou, m pap site non nou non, gen de ansyen palmantè, yo, yo, yo koupe viza nou, nou sou sanksyon Sendomeng, sanksyon Kanada, sanksyon Etazini, nou pa ka vwayaje, pa, pa sikile. Pase gen de nèg depi yo kwaze avè nou, gon tèm ki kouran nan lari a wi. Humm, e pa, e pa nan bouch mwen ap tande l antouka. Enben, n ap, n ap, y ap ba n ti bagay la. ok. Wè, pase mwen menm tande byen wi, malgre nou fè peyi a anpil mal, men mwen menm se lavi m vle pou nou. Ret lakay nou, ret nan tou nou, pase depi nap pran, depi, depi, depi popilasyon kwaze avè nou, ebyen la vanjans popilè ap pase sou nou. E sa fè mwen m ba nou konsèy, pase mwen menm vle lavi pou nou. Venerab gen yon oditè ki di pou m mande w sa k pral rive du Merovengyen, Vengyen? Le merovengyen li toujou la paske son chwazi li ye merovengyen an la. Sa li ye? Son moun? Non son moun li ye nap pale nap pale d'une personne efektivman wi son moun li ye. Ki sektè ki kategori sosyal? Politisyen? Homme d'affaires? Li homme d'affaires li politisyen tou li homme d'affaires e politisyen ok men Li vin politisyen ok men òm dafè tou. Sa kap tann li ki avni li se sa oditè a mande. Tande byen anpil moun anpil moun ap fè prediksyon pou 2023 eleksyon pa posib pou 2023 pase sa kap fèt la la ou wè sa kap fèt la la se pa yon moun kap mennen l nou navon pas a lite kontre la chè e le san men sè kontre lè zespri stelè e marsyen e pa yon moun kap mennen sa kap fèt la la wè gen de desizyon k pran Wendel. Se de desizyon ki yo yo yo ki gen de pouse ladan yo ok wap wè gon bagay ki gon bagay ki pa ki fèt pandan 2023 a men moun pa janm pale sa an 2020 em kwèm te voye video sa ba ou ou sonjem te di nou pral rive nan ane kap antre yo gon sivilizasyon ki pral antre an kontak avèk latè ou sonje sa. M ta m ta avèk Lonel Benjamin nan kontak, mwen te di ekstraterès yo bral antre an kontak avèk latè. Gen de materyo yo bral jwenn sou latè ki pa de nati terès, se de kontak k antre. Men se bagay m te di an 2020. Èske w pa wè an 2023 Joe Biden repete l? Joe Biden di wi, gen de materyo yo jwenn ki pa soti de latè, se yon lòt sivilizasyon. Men se de bagay Lova Toussaint te repete. Wendel, tande byen, pandan ane sa a, nou wè gen yon epidemi ki bal ki bal fè it. Nou te predi sa nan de nan nan nan pwofesi 2023 a. Gen plizyè moun ki te di, wi Lova, nou wè gen yon chanpiyon k ap fè ravaj Etazini. Non. Gen yon vaksen pandan ane sa a yo pral mande pou l pou limanite pran ankò. Tande byen, pandan ane sa a, 2023, gen yon vaksen yo pral mande. Limanite pran l ankò. Atansyon! Vaksen an pa bon. Sonje sa. Ann avanse! Wendell Theodore, Ayiti rive nan yon faz se l ap rejenere. Gwo oditè pandan m ap vin la ki rele m nan telefòn ki di, Men Lova, poukisa tout sa sa koule Ayiti? Se paske an 1789, lè peyi sa yo t ap, li te nan nan jenèz li, yo te, te gon moun ki te dakò bay tèt li an sakrifis an olokos. Poukisa? An siy dobeyisans, de diskresyon. Se te Luc Sama Legrand. Li te bay kò l, yo te vide san misye nan yon, nan yon, nan yon kwit. Tout moun te goute ladan l. Sa w pa ye lè l ap kòmanse? Se san ki te koule. Se pa pou san rezon. Ou wè jiska prezan, san ap koule. Men nou rive nan yon sitiyasyon la, se ke egregò peyi a, gon dat ki te fikse, 2026-2027 pou peyi a devlope. E 2023 a, se lane de jistis. Men, nou gen videyo a la, kote m te eksplike sa 9 novanm. Mwen te di, 2023 a, se popilasyon ayisyèn nan. Epa lè bagay la pa fin pase non M kache nan yon kwen M fè yon video m lage 9 novanm. Ann gade non, ann M ta ta renmen gade l wi. Ann fè yon ti tchèk pou n wè sa w ap di an la. M ta renmen gade l wi Bndye. Pase m ta bon mwen menm m ta renmen wè si se vre m te di sa. Anben ann tcheke avèk reji a pou n wè èske yo kapab korobore atravè yon kout video sa w te di an. O mwen pase m pa sonje si m te di sa. Ann ale. 2023 lane de jistis. Sumeryen yo gentan monte sifas deja. Atlant yo remonte sifas deja. Krim ki pral fèt yo 2023, se pa moun k ap tiye moun a bal non, se pèp la ki pral vanje. La vengeance populaire l ap vini 2023. Lane! de jistis paske la pou ane de pèfeksyon 2023 numérologie numérologie 7 ce sera une année de perfection ebyen lap yon ane de jistis osi e sak fè jenès la pito nou fòme tèt nou edike tèt nou nou koke nan sèso nouvèl ayiti a nap jwenn plas nou men kite egregò a Debleye teren an. Debleye teren an. Sa vwa wap wè ginen nèg kap pran retrèt antisipe. Ou tande? E la m anonse l. Gon yon lis Espra montre m. E bagay grav wi. Lanj de lamò la deja. Li la deja. Mwen menm gen de bagay lè m di yo e paske m konnen yo. Lanj de lamò la deja. Gon ra! Gon ra. Gon kòk. Ou ra ou kòk. Yo nan lis la. Ou ra. Wi, donk se te 9 novanm ou te fè anons sa. Se te 9 novanm. Apa ou ri yon bagay. M te anonse lis la. Ou wè kilè lis la soti? Mwen di gon lis ki pral vini. De politisyen kap tou jwenn retrèt antisipe yo. Mezanmi tann tande tande tèm yo mte de itilize. Gon lis kap deyò, gen politisyen kap jwenn retrèt antisipe ki pap ka al nan eleksyon ankò, gen senatè, gen depite, yo tou gen retrèt antisipe, paske lis la la e lanji lamò, lanji lamò la vre, ou pa wè valè moun yap boule yap rache, ebyen lanji la e gen moun toujou wi, atansyon. Gen anpil moun pase ben desan poko fèt ben desan poko fèt pase fòl fèt. Men pase 14 moun ki mouri sur plas se deja se deja un bain de sang. Non sa pa sa e jwèt li ye. Se popilasyon ki pa chache jistis li wi. La de de jistis. Popilasyon pa bal pran vanjans li. La vanjans popilè. Benerable, banm mande w banm poze w kestyon sa. Ahh pafwa pwofesi yo toujou fè pè de kelkeswa bouch ke yo soti an li toujou fè pè menm si son moun kavek yon bib nan menn kap di Christian pwal tounen bagay sa yo yo prezante w tout fòm men Se rarman yo anonse pral genyen bonè, pral genyen pwosperite. Se rarman m tande sa nan bouch pwofèt yo. Sa se youn. Di nou, pa gen anyen ke lanati ka fè pou evite ke genyen se ben de san ke w anonse an? Kesyon sa a, kesyon poze m nan, m reponn li nan depi 9 novanm. Enben, Nèg la ka tou pwofite komèt yon enpè, men atansyon, ki frape par lepe perira par le mèm epe. Sa k ap fèt la kite l kite l avanse. E sa k fè mwen respekte e m apresye Ochan pou lidèchip lapolis la. Paske gen de bagay k bay fèt si lapolis sa opoze e. Ka gen massa kaka plus ok jodya map felisite profesyonalism DG lapolis la Frantz Elbe paske tande byen Elbe profesi ap akonpli sou peyi dayiti nou son peyi ki pral emerje disi 2036 ekri dat yo wi men 2026 nap komanse gon pè dirab. Lè yon moun di w nèg kidnapè 2026, l ap voye manda ba ou. Paske gen yon pakèt etranje k ap vin abite la. Ou wè tè sa? Gen plizyè etranje k ap vin abite la, k ap vin fè viyès yo la. Debliyaj la kòmanse avril 2023 e l ap kontinye pou l rive jen, jiyè kote gen gwo, gwo evènman k ap rive. Ou wè jan m peze sou li? An kominikasyon w konn sa sa siyifi tou. Ou wè m di gwo, gwo evenman. Ki pral pase. An jeneral lè yo pale de evenman gen moun ki konn panse pa egzanp a de katastwòf natirèl. Sa ta twò fasil. Katastwòf, non se yon katastwòf li ye. Pase gen de kantite moun, gen de kantite moun ki mouri. Gen de de gwo tèt ki k ap pase. O kou de evenman sa yo, se evenman yo ye. E la ankò m ap relanse kestyon an, eske debleyeyaj la li oblije fèt de sèt manyè? Eben, lè n t ap pran endepandans se kon sa l te ye. Lè n ap pran endepandans se kon sa l te ye. Jan nou te monte egregò a, eben pou n pou n pou n pwospere fò gen san k koule. Ok? Men san k ap koule yo pa inosan non, atansyon. Se jan egregò a te monte a. Di, eksplike piblik la, sa k egregò la? Egregò la s on fòs kolektif, s on fòs kolektiv li ye. Se se sa ou wè Labib di, Notre, notre divin Maître Jésus disait, Kote de ou twa moun reyini, Li la an espri. Pa egzanp, e, Radyo Metwopòl, gwo egregò, paske tout moun vin la, e, e nan, a, e, nan menm lè, nou gwo, nou gen menm objektif, menm bi, nou gen menm priyorite, enben g'on, g'on fòs, g'on fòs de panse, g'on fòs ki kreye otou de nou, ki pou ede, dayè se nou menm k'ap alimante egregò a, se manb Radyo Metwopòl yo, manb Radyo Tele Metwopòl k'ap, e, k'ap alimante l', e sa k' fè, Nou konvèje espri nou, ide nou, pou n fè menm bagay. Ok. Sa li vin kreye yon egregò otou de nou. Donk se yon fòs oubyen yon. Wi, ki otou de nou. Se yon fòs oubyen yon enèji oubyen yon espri. E chak sivilizasyon ba l plizyè tip de non. Gen sivilizasyon ki pale de fòs. Gen de sivilizasyon ki pale de enèji. Men se yon fòs puisan ki vin kreye atravè nou gen menm panse, Nou konvèje lespri nou pou n fè menm bagay. Donk se sa ki egregò la. Egzakteman. Ok. Men nan ka Ayiti a, nou gen de medam. Se yo menm ki syeje sou Ayiti. E zafè, pa gen anpil moun ki gen konesans sa a non, pa gen moun ki, pa gen anpil moun ki konn non yo. Lè w konn non de medam sa yo, ou ka pale avè yo dirèkteman. Sendomeng se yon gason li genyen li menm. Ok, Sendomeng egregò pa l la se yon òm li ye. Men pou Ayiti e de medam. Medam sa yo gen koulè balèn, gen jou pou rele yo. Ok. Men yo menm, medam sa yo se drapo nwa e wouj la yo konnen. Drapo ble e wouj Petion t ap fè, t ap fè demagoji a yo pa konnen l. Ok. E sa k fè nou nan yon lit dè egregò an Ayiti. Paske ou gen legregò de Petion e legregò de Dessalines. Jodi a Wendel, ou konn ki ki pi gwo mansonj yo ba nou? Yo di Ayiti, Ayisyen k la yo, Ayiti se 1500, 1503 a, Kwabosal la, Negriye, te debake, atansyon! Premye abitè, premye abitan bout tè sa, se an 1118 wi, yo te soti vè, vè la pati de lwès. Ok, yo te, premye, premye abitan ki te sou tè sa yo te rele les Inieris, ou vin gen les Phéniciens. Tayino vin nan twazyèm pozisyon. Men atansyon, peyi sa gen de fòs pwisan jiska prezan. Èske ou konnen Wendel jiska prezan gen de gwòt an Ayiti ki gen ki gon enèji ladann lè w al ladann ou ka kominike l pale avè w menm jan ou menm ap pale avè w la? Humm kote yo ye? Enben al an pwovens e pa nan kapital la. Lè w rive mòn wouj ou gen ou gen mèt ife son espri gon bout ponyèt li ye ok lè w rive kanj nan forè kanj Men gwo enèji la ki trè pwisan. Èske ou konnen Wendell? Pase, m'ap di ou, gen de bagay, m'pa ka bay non moun yo pou m'pa ipoteke moun yo. Èske ou konnen gen de, gen de senatè ameriken ki antre la nan vizit prive. Yo fè maji pou yo Gonayiv ki retounen kay pran eleksyon Etazini. Ou pa konn sa? Ou pat konnen tou pou Delano Roosevelt te pran tout manda sa yo Se Okap li te ale kay yon gran k rele Tousen. Yo te rele Olicha le Gran pou li. Olicha te di. M wè w pa kwè. Paske misye ap pede fè yon pakèt rèv. Li pa ka konprann yo. Li di m ap fè w pran plizyè manda. Misye di, O non! Ton peyi m ede m ede w ka pran konstiti. O non! Li di w ap pran plizyè manda. Tande byen, men sa k pase nou. Nou gen yon richès ann Ayiti. Nou kite loksidan jwe nan tèt nou Pran Mel Gibson prezante nou kòm Jezi blan, long cheve, je vèt, yo di w se li k Jezi a Atansyon! Nou gen pwòp sivilizasyon pa nou Nou gen patrimwàn imateryèl nou Ki pèp ki ka evole nan kilti lòt peyi? Jamè! Ou pap janm ka evolye non kilti lòt peyi. Wendel! Popilasyon yo ap tande m la, moun nan katye popilè yo. Si te gen posi, kòm m pa gen tan, men si te gen posiblite Wendel, m t ap fè w 4 moun rele pou m di yo men maladi yo pral soufri, men sa pou yo aprann, men kiyès yo ye. Menm nan ou yn minit m t ap fè sa pou yo. N ap fè sa yon lòt lè. N ap konsakre yon tan. Enben, enben, enben, jounalis yo bengo wi. Pase m wè mesye yo ap tann mwen la, nèg Romengo. M pral pale avè yo. De kiyès w ap pale? Jounalis yo, moun Romengo. Pase m pral pale avè yo la. Ou pral di yo, ou pral revele yo dèz istwa. Wi. E tout sa m di yo se wi amen yo ye. Hum. Ok. Mentnan an nou retounen sou Enfòmasyon kle yo ke w bay, ke w bay la w. Lis la, ann pran lis la dabò. Wi, gen yon gwo lis. Ou di ke ap pral gen yon lòt lis. Yon lòt lis, ou mèt tann li. Yon lòt lis ankò. Ki peyi k ap bay li? Sendomeng oubyen Etazini oubyen Kanada? Non, se, se yon lis k ap, k ap, k ap bay, se an konpwomi a plizyè peyi. Ki bay soti mete yon lòt lis deyò. Paske gen non, gen non k poko soti. Non sa yo ap soti. Wi. Men eske sa vle di depi lis la soti tout moun ki nan lis la koupab? E gen de erè tou. Paske gen anpil tripotay ki bay. Ou konnen. Ou konn bagay yo. Gen erè. Paske gen de moun yo met nan lis la lè pou sa yo repwoche yo a e pa vre. Gen erè ladan l. Ok. Ou konprann? Paske e pa e lè m di w sa a se yon 1 pousan yon 2 pousan. Ok? Ok. Men atansyon. Lis ou wè k ap soti yo Se blan an gen sèvis sekrè l ki la, ki tande radyo, yo tande metwopòl, yo tande lari a, yo sou entènèt, y ap tande son lari a e y ap swiv konpòteman moun yo tou. Pou sa w pa mete non nan lis? Pou sa w pa mete non nan lis? Pou sa w pa mete non nan lis? Non. Pase pa atansyon le blan pa egare pase bon wè blan li voye de moun menm vin byen avew. Wi men ekoute eske pa gen risk tou pou ekspoze moun sa yo ki evantyèlman kapab des inosan pase lò lò kisa de kisa de kwa de kwa sajit il egzakteman il est question de moun yo di ki tap alimante gang oubyen ki nan vann zam ki nan sa k pa sa donk lèske moun sa non l kòm pa aza retwouve l sou yon lis ke blan an di l sanksyone akoz wòl yo jwe nan ensekirite avèk tout posiblite jan w di l la pou gen dè erè ki fèt donk anben moun sa tou mentnan èske l pa kapab viktim? Wi l ka viktim paske pa bliye sonje m di w pa gen omlèt san kase dè ze Pase pandan sa kap pase Ayiti a la, gen anpil bagay posib. Pase Pòpe Souko, Wendell Pòpe Souko, tande byen, sou latè, e sak fè m di w moun kone twa twa menm tu konetra linivè. Yon moun ka kanpe deyò a lap tann Wendell soti pou l touye l. Men Wendell gon jan lè lap depase lakay li, l aranje l, lè l pase l wè son fanm ki pase. Depi moun nan gen entansyon mal kont ou, li pa ka wè w. Men gen rituel pou sa. Se pa yon revelasyon, se pa yon, se pa yon profesi non, se pa, pa gen moun kap tann mwen deyò vreman? Non, e pa profesi. Ah ok. E pa, paske ou menm ou son nèg kap fè, kap fè job ou, kap fè, kap fè travay la. E pa profesi li ye. Hum. Men, ekout, map rete san. Non, alò m bezwen konnen paske jeneralman yo konn di ke moun kouwò yo pa janm pale pou granmesi, lè yo, gen de, gen de egzanp yo pran. Wi, non, gen de egzanp lè nou pran, li konn tonbe daplon wi. Hum. Ou konprann? Non, se ne, se ne, se ne pa le ka. Hum, hum, hum. J'espère. Wi. Wendel, tande byen. Jenerasyon sa a, si egzanp sa pa trase ladan l, jenerasyon sa a p ap pran konsyans de kiyès yo ye, ki pèp yo ye. Nou se yon grand nasyon, nou se yon gran pèp. Alò, annou retounen nan enfòmasyon ki konsène peyi a pou 2023 a. Lis pral soti, se sa w di. Vanjans lan l ap kontinye. L ap kontinye. Anpil san ap koule. Se sa w di? Ou wè m di ben de san. Ou di yon ben de san, lè y ap fèt, men tout ap fèt an 2023 a? Wi, 2023 a. 2023 a. Paske lè w arive, w arive 2024, se yon lòt bagay l ap ye. Ok, se yon nouvèl è. Jis 2026, kounye a la pou n gen yon stabilite. E sa fè mesye tande byen. Bon, e, zanmi, zanmi ki nan pozisyon jodi a, tande byen mesye. Kout men n ap bay la, patisyon n ap bay la, pa al eseye kenbe pozisyon an. Sètadi? Pa lese kenbe pouvwa a. Pa egzanp tout sak pou fèt la nap retade poul fèt. Paske peyi a gen de fòs mistik kap di kap kontwole tout sa kap fèt. E sak fè, tande byen wi, o kou de 7 ane nou gon politsyen de renon kap kap kap ki brale. Gon politsyen de renon k brale, gen de sektè kap kontan Men genlè se sektè li apateni an, y ap y ap nan yon tristès egi. Yon politisyen k ap fè le gran vwayaj. E malerezman politisyen sa a non l nan lis la. Mesye mwen di yon bagay, m pa nèg k ap fè ti tato non tande. Gon pakèt bagay mwen di la m di yo vwale ou konn poukisa? Se paske m konnen Ayiti, Ayisyen se yon pèp emotif. Ayisyen trè emotif, gen bagay m oblije bay yo vwale, gen bagay mwen pa di. E sa k fè, m se yon nèg tou m limite m, m pa nèg ki gen zanmi. Non, m pa nan zanmi a nèg pou nèg pa vin pyeje m. Wè sa, e sa k fè, e sa k fè m pa soti, m pa al nan bal, m pa al nan lanmè, m ret lakay mwen. Pou ki sa? Paske m se yon nèg k ap resevwa mesaj ki, ki biza, k ap resevwa dè mesaj ki dwòl. M oblije ap chache pou kijan pou m di yo, paske m pa vle lage yo. Gon politisyen, non l nan lis la, k ap fè le gran vwayaj. Je connais cette personne, men m pa gen dwa di l. Eske byento lavi pral reprann nan Pòtoprens notamman? Non, debliyaj la poko fini. Lavi poko ka reprann. Tout moun se veye zo yo. Tout moun se kon se veye zo veye kote wap met pye w paske gon debleyaj ki poko fin fèt ah si m ta di si m ta di lavi non e bay la trò fasil non non non m pa di w èske lavi mèt reprann non mwen di w ke non non non non èske lavi gon debleyaj ki poko fèt tout moun se kon se se men atansyon vin gen plis solidarite kounya ayisyen vin pa lach ankò atansyon bay nèg a nèg a deside Wi, gon evèy! E kòmsi am moun sa yo t ap dòmi, gon evèy ki fèt. Men, debliyaj la poko fini. Tande, gen moun ki pou viktim, ki poko viktim. Mwen wè sa, mwen wè sa atravè etwal la. Moun sa yo poko viktim. Gen de moun k ap viktim, yo poko viktim. E mwen menm, tande byen, gen de moun yo voye vin fè tès sou mwen, ap poze m de kesyon pou m ka di kiyès, tankou rat la, kòk la, Se mwen k chwazi di l yon imaj satirik, men je konè lepèsòn, men m pa gen dwa di l tou. Yo voye plizyè moun vin poze m kesyon. Ou konn rat la? Ni kòk la? Ou konn kòk la? Mèwi! E de moun ki ap fè aktyalite wi, e de moun k ap fè koze la wi. Donk moun sa yo ane ane a p ap pase yo y ap fè le gran vwayaj? Non, y ap viktim. Ok. Hum! Y ap viktim. Juin, juillet? Gwo! Gwo! Evenman sou Ayiti. Blan an ap antre. Non, tande, Wendell. Ou konnen m son nèg ki konsi e presi. Mwen di w apre le Non, m pa, m pa melanje yo non, m pa melanje, m pa melanje yo non. M di w jij. Paske ou konnen, ou konnen, lè w ap pale nan medya, fò w presi wi. Talè konsa nèg pral di, hey, Lova te di, apa bagay koup di mond lan, nèg te gentan di m te di Neymar ap mouri, Messi ap mouri. M konnen nou, atansyon. Mwen presi nan sa m di a. M pa m pale san lang de bwa. Mwen di jen jiyè gwo evènman aprè le ben de san le lè sèpan vyendwon sa k sèpan an se blan yo ap pile la aprè le ben de san pase fò gen fò gon ben de san k fèt. Men m tande gen anpil ayisyen k pa dakò afè blan an e tou kòm genyen ki dakò. Lova toujou a la rivyè Eske ou kwè ou pa kwè ou ka ou ka ou ka anpeche sa? Lo va toujou a la ri a la rivyè. Ou kwè ou pa kwè afè gad ou. S kwayans ou pa ka enpeche l fèt. Donk se se atan non. Men sa li menm menm nou pa ko nou pa konn nan ki moman ke sa ap fèt li menm. Non, m pa gen dat la. M pa m pa m pa gen dat presiz la. Ok sa m pa gen dat la. Men mwen di w sa m genyen an, mwen di w li. Ok, m pa gen dat presiz a, men m di w li. E, s on fòs miltinasyonal l ap ye oubyen? E, bon, etranje l ap ye. Se pa Ayisyen. Ou konprann? Se etranje k ap vin la. Ou pa ta pè? Non, ou konnen, non. M konnen l pa Ayisyen, kanmenm. Non, men m pa ka di l, m pa ka di l, ok, m pa ka fè sansasyon m pase. Yeah. M pa gen dwa fè sansasyon m pase. Lè yon moun mesaj bay, m pa gen dwa kòmsi pral sisisi non. Sepandan, m ap di dyaspora a, konpatriyòt mwen yo, aranje nou. Nou menm ki fè kale nan Biden nan, lè li rive aprann yon metye. Pase n ap retounen la ankò. Wè, wè yo di dezan, n ap retounen la ankò. E lè n retounen, nou p ap pè non, nou p ap pè pou bay kidnapin. P ap gen bagay konsa. Lè nou retounen, pap gen nèg kap veye nou pou asasine nou. Pap gen bagay konsa. E sak fè? Biden di nou 2 zan, 2023 plis 2 li baw 2025. Ou wè, ou wè, ou wè janl tonbe? Bon Biden pa konn poukisa se 2 zan li di. Se paske, pa bliye, se le mikwokòs kap jere le makwokòsm. Ok? Sa vle di se pa, se pa nou lèzimen kap jere anyen. Se le monde invizib kap fè tout bagay sa yo. Si pa egzanp ou fè yon anons, ou prevwa yon bagay, espri yo di w men sa k pral pase, epi l pa fèt egzakteman jan w te prevwa l la, kisa k ka eksplike sa? O, sa rive, sa rive deja. Ou konn wè bagay atravè letan e lespas. Paske pa bliye, pwofesi a li menm, li pa, li pa statik, li dinamik. Wi, il posib. Paske pa bliye, nosyon d'heure, jour, mois, année. Se lè se pa konvansyon ke lèzòm youn avè yo. Dayè, sè zespri la, yo fonksyone e, e, atravè e, e, e, e, e la dire de tan de la limyè. Yo pa konn ke nosyon d'heure la. E menm jan, sa m'ap di a la, gen plizyè moun te di sa, e m te di nan laprès tou, te gon evenman te dwe sipoze pase 27 jwen. Te gon evenman te dwe pase an Ayiti. E m te anon, e m te di, a, mezanmi, gon gwo bagay pase 27 jwen wi! Li vin fèt 7 jiyè. Men, se pa moun. Mwen menm se, e sa fè, bagay sa yo lè pou m jwenn yo, fò m pou, fò m pou kò m. 27, 27 jen, la w ap pale de tantativ pou kidnape oubyen kaptire Prezidan Jovenel? Ou la wi. Pandan l t ap soti. Ou konprann bagay yo wi. Yes. Se lè sa misye te sipoze mouri. 27 jwen. Paske, lè m gade atravè etwal la, misye te sipoze mouri 27 jwen. E m pa m pa twò se lanmò misye non mwen wè gon gwo bagay pa pase peyi ap de peyi ap ap ap boulvèse men 7 jiyè di jou aprè l vin fèt e sa fè pafwa gen lè w wè w bagay ou panse l ap fèt ane sa li fèt lòt ane men lesansyèl pwofesi a lanse men gen lè ou konn wè tou tan an evolye l pa fèt. Wendel, m s on nèg ki koyeran, tande byen, m pa bezwen glwa ankò. M rive Lafrans, yo di yo di men nèg ki te anonse kowona a wi, lè l t ap antre nan mond lan. E pa Ayisyen k di m sa non, Fransè k di m sa. M al manje nan yon restoran Lafrans, gon Fransè k di m, Lova Tousen? M di wi. Vin fè foto avè m. M di wi. Li di, li di, misye te anonse. Kowona ta pote nan mond lan. Li fèt. Bon m di w bagay, men sa k pase. Ou konnen, lè moun nan wè ou menm koulè avè l, cheve w grenn, tankou li pa ba w respè, pa ba w valè, li pa apresye w. Ou konprann? Pafwa tou moun nan gen dwa egri, jalou, di a, se mwen te dwe di sa. Men atansyon, nou chak gen don pa nou. Ok? E sa k fè, fò w konn ki don w genyen. Gen de moun ki gen don de vwayans, don de klèvwayans, Don de gerizon. Gen de moun tou ki gen don pou l diskouri, pou l se yon gran liriken. Gen de moun ki gen don, wè ou menm, se yon bagay ki te ekri nan istwa vi w, se kominikasyon pou w te fè. Kominikasyon pou w te fè. E sa fè m di w lè w rete tou, Ou pa be, ou pa be, e pa manje ap manje w lè w rete. Si lè w rete w santi w ti tèt fè mal, ale vini, Wendell Theodore. E pa manje ap manje w non. Se yon maladi astral li ye. Otreman di? Bon! Non men si sa m di a e pa vre, ou ka, ou ka kanpe devan lemond antye. Mwen m pa gen pwoblèm. M demokrat. Di l, Ova, ou bay manti wi. M pa gen pwoblèm a sa. Si sa m di la a, Lè w rete, ou pa bay gen yon doulè nan kolòn vètebral ou Wendel Théodore? Lè w rete ou gen yon doulè w ap gen nan pati do w lè w rete. M pa medsen w, m pa medsen w, m pa m pap viv lakay ou avè w. Konprann? E nou pa pale toutan. Men si sa m di a e manti, e pou w di Lojva monchè w bay manti. J'aime ça! M demokrat! Ou pa reponn jiskaprezan non. Pask piblik la ap gade w! Wi wi wi wi wi. Lova, jodi an la, anpil moun sispandu. Kòm ta di sa la, kòm ta eksprime l yon lòt jan, anpil moun ap tann pawòl, pawòl ou yo, sitou moun ki kwè. Se pa etonan tou ke gen moun ki kapab pa kwè nan sa w di yo. Se la demokrasi. Ya. M dakò. Ou wè moun ki pa kwè yo, m gen plis tolerans pou yo. Ok. Paske, si m pa toleran avè yo, se tolerans mwen pou fè, k ap fè yo vin kwè nan mwen. Trè byen. Alò, kote m vle rive avèk ou, paske nou rive nan fen emisyon an, m pa t ap renmen ou ale, nou mete yon tèm a emisyon an, San n pa di, se pa yon pawòl rekonfòtant non ke m ap, ke m ap chèche. Paske la a, pa rapò a sa w di an, kit mwen kwè, kit mwen pa kwè, L ap rive sou ou. L ap rive. Men, 1, l ap rive sou mwen, e 2. Se pa kwè, e pa kwè, ni kwè, pa kwè. Se kòm si m ta di w, se kòm si m ta di w, lòske w se moun, ou gen pwòch, ou gen zanmi, ou genyen fanmi, Epi ou soufri anpil pou moun ke w konnen avèk moun ke w pa konnen ke bandi kidnape, yo vyole, yo tiye, yo dekapitalize. M tande menm nan dyaspora a, gen yon paket Ayisyen, yo andete. Yo andete. Moun Kanada, Lafrans, Miyami, yo andete. Yo andete. Sètadi ke menm si bagay lan li pa, se pa yon fanmi w, papa w, manman w ke yo fè sa, men lefèt ke w aprann ke sa fèt, sa fè w mal. Men an menm tan tou, lòske, antanke moun, la m ap pale de. moun ke nou ye a pati imèn nan, santiman, pasyon. Se vre ke anpil nan nou konn anime de yon santiman de revòlt. M konn de moun ki di ke si yo jwenn zam, yo jwenn yon gwoup nèg ki ap ba yo zam pou yo al atake de bandi, y ap fè l. Paske yo revòlte pa rapò a sa k pase nan peyi a. Men an menm tan tou, lè n ap gade, de moun ki te ap, ki te enplike nan zak sa yo. Epi nou wè y ap boule yo tou vivan. Gen moun ki leve, k ap kouri, ki poko fin mouri. Donk, se de moun kòmsi m ta di ou ki pa t konnen ke sou, ki sa soufrans ye. Pa egzanp, moun ki te konn pran. plastik ap lage gonm sou do otaj epi men jodi an lè wap gade moun sa yo ki ap kouri pou lanmò ke ap tiye epi kantite a anpil yon ekip moun kap mouri an menm tan sa rive sou ou pandan w ap obsève sa a distans ou menm. Sa vibre emosyon w. Sa vibre emosyon w antanke moun. Lova ap bezwen dènye mo nan men w pou Ayisyen yo menn, pou tout moun an jeneral k ap fè sèt eksperyans doulourez jodi a. Menm si eksperyans doulourez lan li pwovoke rejwisans d'un kote, Et de l'autre la peine. Sa n ka di moun kap swiv nou yo la pandan 2 minit Lova Toussaint? An giz de konklisyon, map di pèp la, sa ka fèt la la fò l fèt. Se pa se pa mechan non moun kap fè yo a mechan. Son kont a rebours ki deklannche Ebyen, ou rekòlte sa w te seme. Sepandan, popilasyon an, tande byen, ann montre lemond antye nou pa kanibal, nou se moun, nou gen santiman pasyon. Si gen de chèf de band ki dakò pou remèt lapolis zam yo, ki dakò pou pije pèn yo, pa tiye yo. Psst tande byen m ka konn sa m pral di a anpil nèg mal entèprete l mal wi tande si gen de chèf de band ki dakò pou remèt zam yo m konprann sa nou pa di nan nèg sa te vyole moun te touye moun atansyon si gen de chèf de band ki dakò pou remèt zam yo pou yo remèt tèt yo bay lapolis paske tande byen mesye vle ou pa ou wè sa pa gen sòti de la vanjans popilè ap rive sou nou n ap mouri. Li parèt atravè etwal la. Men gen yon redanmsyon pou nou. Gen yon grenn chans nou genyen. Lapolis ka sove nou. Remèt zam ki nan men nou an. Dakò pou n pije pèn nou. Non ventan, trantan, n a tounen deyò. Lè sa a, e sa k fè, nan, nan, nan mezon karseral yo, fò yo mete pwofesyon. Paske lè nèg la nan prizon, Si li ta vle ap aprann pozay seramik, li ta vle aprann eletrik, plonbri. Men lè l soti fò l ka viv. Si nèg a fè 20 tan prizon, men lè l soti fò l ka viv. Jodi a pèp ayisyen, tande byen, an nou pa viktim inosan. Pase sa k ap pase la a, yon gouvènman pa ka kanpe l. Yon premye minis pa ka kanpe l. Se lavanjans popilè. Depi novanm mwen di l. Jodi a n ap di moun Miyami yo, nòt Miyami, New York, Boston, Pennsylvania, New Jersey, Nan mwad me a Lova tou sa p Etazini 18 me Map nan radyo mega New York e e Miami North Miami Ou moun ou bezwen m tcheke Alex Sensuren Paske map fè w toune Miami 18 me Map nan radyo mega North Miami. Ou bezwen Lova Toussaint, ou bezwen konnen ki metye pou w aprann. Ou bezwen konnen ki maladi ou pral soufri. Ou bezwen konnen, m ap detaye sa yo ba ou. Sèl bagay m p ap fè, m p ap met divizyon nan fwaye. Paske gen nèg ki mennen madanm yo ban mwen, pou m gade si madanm nan nan sa k pa sa. Mesye, pa fè sa. Paske mwen menm m p ap divize moun. Atansyon! Sepandan. Èske medam yo konn fautive vrèman? A, bon, gon ka avanrè la. Gen bagay m pa gen dwa revele. Men, gon pakèt bagay mwen viv. Aa, Wendel, gen anpil blòf deyò a. Anpil blòf. Anpil blòf. Toupatou. Lova, an n mete fen nan emisyon an non. Bon, gen de zanmi ki ka bezwen mwen. Mezanmi, m toujou di nou sa. M sou gwo, gwo televizyon an. Gwo televizyon, sa pa gen manti. Tele Metropole, Richard, monchè felisitasyon. Tele Metropole, sa e, sa e gwo bagay tèt chaje. Mwen pa sou Facebook. M pa sou messenger. Gede paparazi k mete foto m, non m, yo di se mwen yo ye pa vre. Wap jwenn mwen sou WhatsApp sèlman 37 14 17 98. Tande, fon grenn nimewo sou WhatsApp m genyen. 37 14 17 98. M pa sou Facebook, m pa sou messenger. Pase nap rele m nou di nou voye kòb bay moun,